Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bon se nèg yo tap banm yon ti poz wi paske talè a m te anonse ke Bon jodia la a m panse ke pap gen aktivite bandi nan peyi a? Tèt chaje! Ebyen fò n di ke genyen atak ki fèt sou gran ravin. Mesye ti bwa yo fè yon plonje sou ravin nan. Tande byen! E dimanch 13 mars 2022 nan kouran jounen an ebyen nèg yo sanble tap enjoy yo nan Maranatha a ebyen sa w tande a la a nèg ti bwa yo deside fè yon atak. Tande! Nèg yo atake anwo. Epi yo pote boure anba. Men tande byen, anwo, nèg yo manyen, m ta kapab di kan Gran Ravin nan. Men ekoute, genyen anviwon yon douzèn moun ki pran bal. Ebyen, jan m di nou an, bagay yo se konsa yo ye. E kòman pote boure sa fè fèt? Fò m di nou ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, genyen yon granmoun ki trè respektab e respekte o nivo de Tibwa. Son non se Madan Mòy. Enfòmasyon ta fè kwè ke nèg Gran Ravin yo ta touye l. Ebyen se sa ki soulve kolè kan ti bwa ki yo menm deside fè yon pote boure sou ravin nan. Jodi a la a pa gen bandi ki tonbe. Daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans gen 2 mò nan kan popilasyon an e genyen anviwon yon dizèn de blese paske pandan moun yo nan mache ebyen nèg ti bwa yo pote boure yo ouvè kout bal. Eske nou tande? E pandan atak sa a fèt, m ta kapab di se 2 atak similtane paske te gen yon tantativ pou te kapab atake nèg yo nan 4 la. Tande byen wi! Ebyen pandan nèg yo pote boure nan 4 la, ebyen nèg Izo yo, yo riposte. Daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, ta sanble gen 2 mò nan kan Tibwa a. E dife, si yon moun gen chans gade videyo sa a. O kou de la joune, m ta kapab di video sa te trè viral su lè rezo sosyo. Ebyen dife sa ou wè ki nan zòn Palmera a, ebyen se m ta kapab di yon pwopàn ki eklate paske te gon machin ki la pou ta kapab distribye pwopàn, ebyen nèg yo tire dirèkteman sou li. E nan blòk sa a, te gen yon sòlda pou Izo ki te akoste nan zòn nan. Fò n di ke chalè dife an avèk presyon an. voye misye byen lwen. Men bon, misye gen chans, anyen pa rive li. Ebyen se konsa bagay yo ye. E anba a mezanmi fò n di ke a chak enstan, ben, se toujou gwo kout bal. Ebyen fòn di nou ke lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke yo ta sanble atake savann pistach ankò yon fwa. E msye gran ravin yo paske goun moun kap pase anle a la ebyen li fèm konnen ke gen atak ki fèt o nivo de savann pistach. Tèt chaje wi la mezanmi tèt chaje. Donk nou ta kapab di jounen an vreman. Dramatik pou lèjan k yo menm abite gran ravin paske ou imajine yon dizèn moun pran bal, 2 mò deja e nan moun ki pran bal yo bon nou pa konnen si gen nan yo k ap jwenn lavi sov epi nan Matisan ankò te gen anpil kout bal enfòmasyon rive jwenn nou se ke genyen 2 mò. nan kan ti bwa a epi nèg yo tap tire sou yon machin pwopàn ebyen sa w tande a la a li pran dife epi gen yon sòlda li menm presyon dife a voye li byen lwen se yon sòlda nèg vilaj de dye yo tèt chaje. Okouran de la jounen gen yon enfòmasyon ki tap sikile atravè lè rezo sosyo fè kwè ke bandi ame ta atake ansyen minis jistis ak sekirite piblik. Roody Ali, Ebyen anpil moun fè konnen misye ta mouri. Ebyen ekoute, genyen enfòmasyon ki tonbe pou dire ke le tip il se porte byen. Donk pa gen kesyon de atak. Donk yo demanti enfòmasyon sila a ki fè kwè ke ebyen ansyen minis jistis lan Jean Roody Ali li menm li ta pèdi lavi l. Donk kontrèman ak enfòmasyon kòmkwa li ta mouri. Enben, il a fait croire que je suis en bonne santé, se sa li di. Donk, se genyen, m ta kapab di, yon machin dezenfòmasyon ki ap sikile nan lari an sou kesyon sila. Brèf, genyen lòt dosye nou pote pou nou. Lòt dosye an se ke... Genyen yon bandi, men m pa arive detèmine nan ki kan li ye. Bandi sa ki avèk yon chèn bal nan kou l mezanmi, hey! A chak moman, nèg yo toujou kontinye ap fè it, pwovoke, donk se yon videyo de pwovokasyon byen si, li ap adrese l dirèkteman ak yon tip, epi di l ke yo menm yo pa pè lapolis, ou mèt al nan lapolis nou pap pè w paske nou gen bagay nan men nou, sa k nan men nou an se pa chiko li tire. Ann gade. Ok, m pral kite nou la wi avèk yon... Chanson, gen yon tip ki voye yon mizik pou mwen sa fè 1 bay. M te bliye lage mizik la pou li e jodi a m panse ke nou jwenn yon bèl okazyon jisteman pou n kapab lage mizik sa paske se nan yon moman toutafè espesyal paske bagay yo vrèman grav e se le moman pou n kapab panse ak jèn sila li menm ki fè yon mizik pou Ayiti. Alò le titre de la chanson se Pou.